ki tonbe sa vyen. Bon, moun ap pale, paske mwen mou konnen m pa nan kesyon sansasyon, m pa nan ap chèche scoop, sa di fò m chèche vrè enfòmasyon pou m pataje ak piblik la, e sa t fò apre m pa pale sou sa. E paske m wè plizyè mesaj, moun ki di bon, gen 18 bandi, ki sa vyen, moun touye, alòske imaj m ap gade yo, kote m wè moun yo atè a, Se vre m pa konn tout deta de Savien men kote yo di a m pa wè l sanble sa. Dezyèm bagay, nan fen aprèmidi an la, yo lage yon koze, m tande Luckson, misye tou pran bal, misye mouri, epi gen yon nèg la ki di je repèt, je le repèt, Luckson ba wè bay sa yo, m plis rele yo divèsyon pou detounen atansyon n. Antretan, ann ale nan sous bagay lan pou n al gade sa k pase avèk Roderson Elias, Roro. Liancourt. Bonsoir et bienvenue koman nou ye frère peyi a la branche le monde entier konekte kisa bagay lan ye parce que genyen anpil enfomasyon kap pataje sou les rezo sosyo yo di moun savien fon kou gen moun ki ap menm pale de luckson alors que mwen menm enfomasyon m genyen luckson byen gro byen gra kisa bagay lan ye pale avè nou bay peyi a detay pale ak peyi a. Bonswa TT, bonswa tout oditè emisyon sa Ti Koze ak TT. Nou salye tout moun enpe patou dan le mond e tout moun ann Ayiti. Se vre jodi a sitiyasyon an li difisil pou nou men kan menm depi gen souf de vi ann kontinye espere ke nou ka chanje sa e pou sa chanje fòk nou kontinye met men, fòk nou kontinye mobilize, fòk nou kontinye egzije leta ak lapolis pou yo kontinye pèsevere e nou menm ba yo akonpayman nou kapab nan mezi ke nou kapab pou nou fè sa rive. TT, mwen m salye w yon fason trè spesyal tankou jan m di w vèl chak jou e mwen apresye travay ou non sèlman paske ou toujou fè an sòt ke ou chache enfòmasyon an nan sous chèche tout detay yo, chèche konfirmasyon avan ou pale de tout yon seri de dosye. Dayè, m t ap gade jan Abdo, jan yo t ap karese dosye mesye, mesye Ti Makak la, jiskavan w te resi dakò vrèman vre misye bwè dlo bouch li. E jodi a ankò, e m ap gade nan divès sous ke w ap tcheke, e pami yo mwen menm, sa ankò fè m plezi, ou son moun total e se si ou son pwofesyonèl ki avan li vle di yon bagay, avan li resi pwononse l sou yon bagay ki vle gen detay yo. Se mòd moun sa yo peyi sa a bezwen. Si nou vle fè peyi tout bon vre, se pa yon kesyon pou n di sa moun anvi tande men pito an n di sa k verite paske Une fwa nou konstwi lavi nou otou de la verite, lè sa a n ap gen yon fòs pou nou detwi dè dirijan ke w te konsidere kòm dè chyen a tèt dòm e n ap gen pouvwa pou nou detwi tout yon seri de moun ki gen pouvwa pou omwen yo ba nou limit nan peyi sa a. M panse an gwo e se a felisite PP. Anpil, anpil, anpil, anpil efò, anpil detèminasyon, travay la li pa piti bòl. Merci frèm merci anpil se sa bon se sa le metye de tout fason jan nou souvan di li pito nan rate yon scoop men nou bay vrè enfòmasyon donk pale avè nou kisa bagay lan ye sak pase savyen gen plizyè zòn yo site ba nou ti detay kisa ki eleman enfòmasyon ki rive nan menw jodi a sou la depatman. Depi depi tout yon semèn e se yon depatman prèske tout depatman an boulvèse e soti nan e baz kokorat san ras e desann sou savyen savyen ki pran lari aprè plizyè bwa kale yo pran nan men nan men plizyè manb nan popilasyon an chandèl borèl belanje lyankou eksetera yo te fon sòti otrefwa yo fè yo tiye 3 moun nan popilasyon an e 3 jèn gason ki. te kanpe pou defann popilasyon an ki te fin ale. Men pami twazyèm gason sa yo ki ale a, fò m di w nan menm jou a tou mesye sa yo te gen sèt moun ki mouri. E nan sèt moun yo gen ki mouri a yo te gen plizyè lòt ki blese, prèske yon douzèn ki blese. E prèske douzèn sa a ki blese a, jodi a nou aprann ke gen yon grenn ladan yo ki tonbe fè anviwon 8 moun pandan semèn nan ke yo ta pèdi. Lis maten an, etonamman, gen yon videyo ki viral sou entènèt lan, gen yon vwa ki prèske gen anviwon senk ou sis jou, ki sanse ap veyikile nan tout peyi a pou di monchè gen pre de dizuit moun ki tonbe, dizuit sesi, dizuit sela. An di, enfòmasyon sa yo pa verifye. Premyeman, mwen gen yon paj ki sanse ap bay enfòmasyon an tan reyèl, ou ouvwa nou, ak tout paj radyo m nan, Radyo Antatik FM. M panse depi gen yon enfòmasyon, menm avan mwen vin pale l la pou tout peyi a tande l, majorite moun nan Latibonit, majorite moun k ap viv dan lemonn ki gen chans pou y ap suiv mwen, yo t ap gentan gen yon ide de sitiyasyon paske pa gen ti enfòmasyon ki ap ka itil popilasyon an pou nou pa t pale de li. Lè nou tcheke tout sous nou, depi yè oswa te gen yon rimè k ap di Dèdè mouri, lè m pale ak yon konfrè, dayè mwen pa sou zòn nan, m pale ak yon konfrè ki di m te tande Dèdè ap pale sou yon radyo yè oswa, mwen lojikman Mwen lojikman ale pwize nan tout sous mwen pou m konnen ki sa bagay la ye. Ebyen, lè m gade imaj la ki fèt sou prèske yon wout ki fèt an beton. An n ta di ke l te chandèl, ke l te borèl, ke l te koupon, ke l te belanje oubyen èvè kote y ap di a, pa gen prèske ankenn wout ki fèt kote nou wè moun yo ap boule a. Jodi a, enfòmasyon an yo akonpanye l avèk yon vwa kòmsi. pou fè divèsyon, men lè se m gen anpil moun nan popilasyon an menm lè Odma te la pako janm gen chans pako janm gen chans depi alò menm avan avan Odma avan Odma e rive nan lanmò Odma pat janm gen chans fasil lè yo touye yon bandi sou sa gen pou souvan wè pou souvan wè l. Mesye sa yo depi yo sòti, malandren sa yo depi yo sòti yo pral goumen, premye gwo bagay yo fè, yo fè yon sòt yo sòti avèk yon gwo kantite de moun, li sanble ke gen nan moun ki nan mitan yo se leve mò yo depi yo fin touye yo, yo leve mò yo yo antre avè l. E Odma se yon aprè yon pakèt tan mwen te pase nan emisyon e nan emisyon Ayiti kò touni avèk John Morvan Columb pou m te al konfime ke Odma mouri malgre tou peyi a pat ko janm dakò l, ebyen jodi a tou yon moun pa ka nèke pou yon imaj pa gen afwontman pa gen lese frape. E dayè si ap gon afwontman se ta koalisyon nan zòn nan, koalisyon latibonit la ki gen nan tèt li ti mepri ki souvan afwonte mesye savyen yo, ki souvan afwonte gang sal savyen an. Malerezman pat gen afwontman, pa gen entèvansyon polisyè, pa genyen ann ta di yon mas popilè ki debake anndan savyen. Gen yon pakèt rimè k ap kouri pou fè divèsyon kòmsi jodi a m konprann Wè, epi fò n di se depi, se pandan tout semèn nan pou rive jodi a. Se pandan tout semèn nan da, e rive jodi a, rive jodi a. Donk se sa l enfòmasyon. Paske souvan, pa bliye m te di moun yo, chèf gang yo, yo gen yon ekip k ap travay ak yo. Izo fè l anpil la. Pa egzanp gen, gen plizyè videyo Izo ap lage, se pa bagay resan yo ye. Se de videyo ki pase pandan misye nan antrènman lakay li, menm sòlda l k ap tire epi l pran pòz se ak lapolis l ap tire. Se pa vre, se de imaj ki pase e misye genyen, misye ap fè yon matrakaj, yon travay psikolojik pou kapab enpresyone moun, pou kapab entimide moun. E sa, e mwen menm, e sa k fè m pran mikwo aswè a wi. Se pou m ka di moun yo, atansyon ak sa n ap tande sou rezo sosyal yo. Se pa tout bagay yon moun pataje ki laverite. M pa di mwen gen monopòl verite a non, e pa sa m pretann pou m di. Men gen anpil bagay moun yo ap lage, se enfòks yo ye. Se fos enfòmasyon yo ye. E ben, Roro, mèsi pou presizyon an. Donk kòman, wi. Lòt ti bagay, lòt ti bagay avan n ale pou m ta ajoute TT, jodi a n ap mande, n ap mande avèk lapolis la, yon fwa anplis, chèf lapolis la, chèf depatman an, souple, Eske jodi a, Chandèl ki se youn nan zòn ki gen youn nan zòn ki gen pi gwo rezistans nan ba Atibonit lan e ke mesye Savyen yo vize pou yo atake tanzantan, eske tèt Chandèl, eske anndan Lyankou, eske Petite Rivière pa bezwen prezans polis, pa bezwen prezans lapolis? Eske zòn sa yo pa ka gen yon decha ki stab lè bandi atake omwen pou ta pou ta pou ta replike, omwen pou ta repouse, omwen pou ta ba yo repons? Jodi a lè zòn nan toutouni, 120, 150 mil moun ap viv san yon grenn polisye. Jodi a w ap sòti ou ou pakouri prèske 50 kilomèt, 60 kilomèt nan yon zòn, ou pa gen yon grenn polisye. TT, Kòman n pral di n ap ka fè peyi la a? Jodi a si nou vle fè peyi, nou pa ka dakò sa a prale konsa. Nan tou lè peyi di mond, menm kote k pa gen mizè ki genyen la a ann Ayiti, Gen efò kap fèt nan chak espas de twa kat kilomèt wap jwenn lapolis, youn de kilomèt, de twa san mèt wap jwenn lapolis pou omwen tcheke sou tout yon seri de moun. Vwala ke nou nan yon mizè ekstrèm e nou gen pwoblèm manje, gen de moun ki ka estime ke map manje la fòk li ta touyem poul manje tou sim pa ofril, ou menm wap manje la si w pa pataje avèl petèt ou ta videl atè. Nou dakò nou pa gen nou pa gen polisye nan tout zòn nan e se si si w pran depi nan Wo Atibonit desann nan Ba Atibonit e menm monte jis nan pwent plat e nan pwent Plato Santral paske zòn yo tou tounen mezanmi leta a leta a Latibonit Plato Santral zòn sa yo yo bezwen lapolis paske nou rive nan yon kafou si se polis la ki fòs la si lapolis se yo menm ki ka ede nou repouse tout lòt fòs ki omwen ap detwi pèp la pitit pèp la fòk omwen nou ankadre yo, ba yo mwayen nesesè pou omwen yo fè travay yo. M panse se mesaj la sa, Lyankou, Vèrèt, Chandèl, Borèl, nou bezwen fòs de lòd yo, Pèsifik vè Latibonit, Dezam eksetera, nou bezwen prezans lapolis sou zòn sa yo pou ede nou fè fas avèk pwoblèm bandi ap ba nou sou zòn nan. Kòrèk. Mèsi Roro, kenbe la anpil pridans frè, tchenbe rèd. M di n sa deja. Sa kap pase lakay la pa dous vre.